Bonsoir, bon Dieu bénit tout le monde. Bah, bon Dieu gloire, nous exaltons dans le Seigneur je dis encore. Jeudi dimanche ça qui c'est 9 août 2020. Donc nous contents, nous heureux, Exalte le nom du Seigneur ki ba nou opòtinite, ki ba nou le privilèj pou nou kapab la, pou nou kontinye avèk travay sa ke le Senyè li menm li konfye nou. Dayè se pa se pa notre travay men se le travay de Dye. Donk nou kontan e se yon privilèj, se yon opòtinite ke nou genyen pandan ke nou gen souf sa nan nou. nou ap respire, nou genyen opòtinite pou nou travay pou le Senyè, pou nou pote kontribisyon pa nou, pou pèmèt ke wayòm Bondye a li kapab grandi. Donk mwen salye w a la glwa de Dye, frè Dieunord, mwen salye w, mwen salye tout moun ki pral rejwenn nou, bnswa. an dirèk ou di mwens an difere donk nou salyew ou menm ki petèt pral tande nou sou YouTube ki pral gade nou sou Messenger ou menm ki ap pral gade nou sou Facebook donk nou salyew a la gloire de Dieu donk kòm ou konnen randevou a deja se chak dimanch a partir de 3 zè 30 pou 4 è 30 minutes kote ke nou la pou nou partager ensemble sur l'adoration nou gentan genyen plus ke mwa depi ke nou ensemble nan partager des choses sur l'adoration map ankourajew pou ke ou fè de rendez-vous sa yon rendez-vous M te kapab di yon randevou a ne pa rate. Donk depi li fè 3 zè 30, depandamman de nan ki zòn ke w ye, donk m di 3 zè 30 pou Ayiti, donk petèt chak lòt zòn ke w ye kapab gon lè ki fiks, yon lè depandamman de zòn nan, paske gen sa yo rele dekalaj orè. Donk kapab genyen sa. Donk pou Ayiti se 3 zè 30 pou rive 4 è, sa depan de zòn ke w ye a, ou kapab detèmine ki lè ke li ye egzakteman pou ou, ou kapab toujou pran ti randevou sa pou prezan ansanm avèk nou. Otre choz ke map ankourajew fè, map ankourajew envite yon lòt moun pou kapab pataje moman sa ansanm avèk nou. Envite yon lòt moun pou branche. Map envitew osi pou pataje live la, donk pataje lyen an swa sou Facebook, swa sou WhatsApp ou, swa sou. swa sou Instagram donk pataje lyen pataje live sa pou ke lòt moun kapab okouran de travay sa pou ke plis moun kapab benefisye de moman sa yo ke nap pase ansanm rapidman mwen envite ou a dispoze kè ou jan ou konnen nou abitye fèl deja donk nou pa ka fè anyen san la prezans de Dye donk se sa fè mwen envite ou a dispoze ou pou ke nou mande Bondye. prend le contrôle de ce moment. Seigneur, nous vous merci, nous barons gloire, louange, honneur, exaltation que vous-même seul vous méritez. Merci pour privilège ça, merci pour l'opportunité ça que vous accordez nous jeudi encore, qui c'est 9 août 2020, vous accordez nos privilèges pour nous ensemble, pour nous continuer à partager Sur l'adoration et la louange merci pou prezans ou ki deja la pou kapab ansenye nou Seigneur paske se notre enseignant le saint esprit e pèmèt ke chak zanmi ki kapab rejwenn nou nan moman sa nou tout kapab trouve kèlke choz pou pèmèt ke nou reponn a misyon nou sou tè a pou nou reponn a destine nou pou nou reponn a rezon dèt nou ki se adorew. Dirigez-nous Seigneur, enseignez nous et bénis ce moment. Bénis chaque ami qui a vraiment partagé vos pensées ensemble avec nous. Ces prières nous devant dans le précieux nom de Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, merci beaucoup. Donc, euh, nous, rapidement, prallons rentrer dans ansègneman nou pou jodi a. Donk, avan menm ke nou rantre nan mo ki kon, ki, ke n ap konsidere pou jodi a, mwen vle jis fè yon rapèl pou ou. Donk, nou toujou pran le tan, pran le swen pou nou fè yon rapèl pou ou. Donk, depi kèlke jou, nou ap eseye, jodi a mwen kwè si m pa abize m, nou sou katriyèm tantativ de definisyon a ladorasyon. Donk, mwen te fè a. E aprè nou pral eseye wè eske yo tou lè 2 se menm bagay, eske genyen diferans antre yo menm, eske nou ka separe yo, kòman nou kapab rive marye lè 2 ansanm, pwiske nou di ke ladorasyon e lalouanj yo marche de pè. Donk jodi a se katriyèm tantativ de definisyon e nou te eksplike yo deja pou ki sa nou di se yon tantativ de definisyon. Nou genyen 3 mo, jodi a nou sou twazyèm mo ebre nou. Donk jodi a nou sou twazyèm mo ebre, nou te gen yon premye mo ebre ke nou te konsidere pou ki se te segad, se te premye mo ebre ke nou te konsidere pou nou te eseye defini ladorasyon. C'était le mot ségad Et le deuxième mot que nous avons considéré c'était le mot abad et je dis à, nous allons considérer un troisième mot hébreu pour l'adoration qui c'est shaka. Donc dimanche si Dieu veut, nous capables peut-être commencer par considérer des mots grecs parce que nous avons considéré à la fois des mots hébreux et des mots grecs pour permettre que nous comprenions et l'adoration et d'autre part la louange. Donk pou le moman nou sou twazyèm mo ebre pour l'adoration. Dimanch si Dye ve nap kapab kòmanse pa abòde de mo grèk pour l'adoration, aprè nap abòde de mo ebre pour l'adoration, aprè nap abòde de mo grèk. Donk sa ka rive ke nou wè d'autres mots. Sa ka rive ke nou wè d'autres mots paske gen lòt mo ebre, genyen plis ke twa sa ke nou bay yo. Donk depandamman de jan le Sentespri de Dye li menm li oryante nou, sa ka rive ke nou wè d'autres mots ebre ki ap fasilite nou konprann le sans menm de l'adoration. Mwen te di li enpòtan Pou nou kapab chèche a konprand le sans de ce mot ki se adoration paske nou tout nèt ki ap viv, nou tout nèt ki egziste, nou ap viv, nou egziste pou nou kapab adore Bondye, pou nou adore le Senyè, se rezon sa menm ki fè ke nou ap viv, se rezon sa ki fè ke nou egziste. Donk an tèm de rapèl, nou te defini le mot Segad, nou te di Segad vle di Se kourbe an manifestan yn grand krent e un gran respè. Donk se konsa nou te defini le mo se gad. Se kourbe an manifestan yn grand krent e un gran respè. Dimanch lan nou te defini le mo abad ki te vle di evre, travaye ou servir Dieu. E dimanch la nou tap montre w tout sa ke wap fè pou le Seigneur. par le fait qu'il que appartenir à le Seigneur. Donc, c'est des des, expressions, ou du moins ceci, des actes d'adoration que vous Et moi, je te dis non que l'adoration, n'est pas le chant. Commence, nous commençons par ça. L'adoration, n'est pas le chant, mais l'adoration, c'est une vie dédiée à Jezi kri se une vie dedye o senyè une vie konsakre se une vie o pye di senyè se sa menm la dorasyon donk lè wap travay pou bondye donk wap eksprime adorasyon wap eksprime admirasyon eksprime kontanplasyon eksprime amou ke ou genyen pou bondye donk sa yo yo se de zakt Yo se de ekspresyon dadorasyon ke yo ye. M panse ke nap genyen pou nou wè nan kad de de live sa ke nap kontinye pataje, nap genyen pou nou wè lè ekspresyon lè ekspresyon nan nan sa ki konsène adorasyon e lwanj nap genyen pou nou wè lè ekspresyon donk frè Chednò Nou nou salye w, byenvini. Donk nou espere ke w ap kontinye envite lòt byeneme yo pou yo ka rejwenn nou, pou nou kapab kontinye wout la ansanm a la glwa de Dye. Donk se de ekspresyon ke yo ye, de ekspresyon dadorasyon. Donk jodi a nou vle abòde avèk ou le mo chaka. Le mo chaka ke nou vle ba ou òtograf li. Mo chaka se. S h a k a h donk m sonje m te eple l deja donk lè w ap eple l li vrèman yon ti jan parèt lou li vrèman yon ti jan parèt lou pou w kapab eple se S h a k a h se sa le mo chaka le mo chaka jan m te di l toutalè a se twazyèm mo ebre ke nou ap konsidere nan kad de tantativ de definisyon a adorasyon. M panse ke ou menm ki kòmanse swiv live la avèk nou depi jiyè ok ou menm ki kòmanse swiv live la avèk nou depi le mwa de jiyè 2020 donk si nou ta di ou kisa adorasyon ye donk se sur e sèten ke wap kapab genyen de eleman de repons fasilman pou w di nou an kèlke mo selon jan Bondye louvri zye w nan sa ke nou pataje deja W ap kapab di nou kisa adorasyon li menm li ye. Donk, menm si se yon definisyon, se pa fòseman sa ke nou wè deja yo ke w ap sèlman kapab repete, men pa rapò a konpreyansyon w, pa rapò a jan le Sen Espri de Dye li ansenye w, li louvri lespri w nan sa ke nou pataje yo, w ap kapab an mezi pou w di nou kisa adorasyon li menm li ye. Jodi a n ap wè le mo Chaka. Dakò, n ap wè lemo chaka, mwen di w li, li ekri s-h-a-k-a-h, oke, se yon mo ebre ke l ye. Chaka se yon mo ebre ke l ye. Ki sa chaka li vle di? Chaka li vle di se prostène swa mèm pou randre omaj e onè. M ap repran la definisyon di mo chaka. Chaka veut dire se prosterner soi-même pour rendre hommage et honneur. Donc, invitez-vous, à partager live là avec euh, avec les euh, amis comme ça vous sont de bénéficier de, de, enseignement ça qui est très bon pour la vie spirituelle nous toutes. Donc chacun veut dire se prosterner soi-même pour rendre hommage et honneur. Se prosterner Swa menm pou randr omaj e onè. Donk, si n ka konsidere mo sa a, twazyèm mo ebre sa a ki ede nou konprann adorasyon, se yon mo ki ekstrèmeman fò, yon mo ki trè pwofon, e chak mo nan definisyon an yo trè palan. Chak mo nan definisyon an yo trè palan. Pa gen oken mo nan definisyon sa a ki Donc, tout mot ça c'est des mots qui extrêmement forts, qui extrêmement importants dans la définition ça. Donc, le mot « adorer, adorer, c'est se prosterner soi-même pour rendre hommage et honneur. Adorer, c'est se prosterner soi-même pour rendre hommage et honneur. D'après le troisième mot hébreu que nous avons considéré jeudi, c'est le mot shaka. Donc, nous voulons vraiment porter attention sur ça. Donc, adorer, c'est se prosterner soi-même pour rendre hommage et honneur. Se prosterner, donc, D'ailleurs, il y a une différence entre se prosterner, s'incliner et s'agenouiller. Se prosterner, s'incliner, s'agenouiller. Donc, c'est trois expressions, Ok, ou enkline w, se sa ou enkline w. Sa ajenouye, donk se sa petèt nou fè le pli souvan, nou ajenouye devan Bondye. Donk chak ekspresyon sa yo, yo se yon dimansyon nan nivo, nan pwofondè ke w rive nan prezans Bondye. Donk gen yon nivo ke w rive nan prezans Bondye, w ap santi yon senp Enklinezon ou sèlman enkline wap santi ke sa pa sifi. Gon nivo ou rive nan prezans Bondye wap santi ou ajenou sèlman wap santi ke sa pa sifi. Gon nivo ou rive ou oblije lonje kòw atè a. ou longe ou fase kontre terre. visage contre terre, devant bon Dieu, devant la présence de Dieu. Mais ça a demandé, un niveau, il un niveau d'intimité, un niveau de présence, bon Dieu, de manière extraordinaire. Parce que, pour qui ça m'a dit que demandé un niveau de présence, bon Dieu, extraordinaire, parce que moi-même, avec vous, nous toujours fait logique, Nou toujou ap poze tèt nou kesyon, donk nou toujou, kòman m ta ka di sa, vle fè de bagay nan yon fason redui, nan yon fòma redui, donk ou ka santi ke ou sèlman enkline, donk lè ou mèt ajenou, ou santi ou pa ka mèt ajenou, dèfwa ou santi jenou ap fè w mal, etsetera. Vwa w pou ta rive nan nivo kote ke ou kouche atè a devan Bondye, fas kontre tè. Donk, lè m t ap eseye reflechi, panse avèk swa mèm sa a, donk sa vle di se ou menm menm, pwostène ou menm menm, pwostène ou menm menm, sa vle di desann ou ou menm menm devan Bondye. Isi, mwen wè yon sòt dabandon, mwen wè yon sòt dabandon, mwen wè yon sòt doubli de swa. Pou rive prostène w devan Bondye, li mande yon sòt dabandon, yon sòt doubli de swa. E se sa k fè pèsòn pa ka adore Bondye pandan ke l ap panse avèk tèt li. Pèsòn pa ka rive adore Bondye pandan ke li wè tèt li. E sa k fè l di se prostène swa menm. Sa vle di, ou pwostène ou a tout sa w ye, tout sa w posede, tout sa w te ka reprezante, yo tout nèt pwostène. Yo tout nèt pwostène devan Dye. Donk, ke ou te, ou te, ou te, ou te, ou te konn pale angle, ou te konn pale franse, ou te fè, ou te fè des études, ou te gen doktora, etsetera. Donk, tout konesans mwen pwostène devan Bondye. Tout sa m te kab fè kòm etid, yo tout nèt pwostène. Yo tout nèt pwostène devan Bondye. Yo tout nèt flechi devan Bondye. Paske anpil fwa youn nan bagay ki fè nou pa ka adore Bondye, se ankò nou menm. Youn nan bagay ki fè anpil fwa ke nou pa ka adore Bondye, se ankò nou menm. Nou gade tèt nou, nou gade petèt m gon bèl vès sou mwen, m gon pòfen ki santi bon, etsetera, lè m ap pale, etsetera, donk mwen gen dè mo, dè ekspresyon ekstraòdinè ke m ap itilize, donk mwen santi ke mwen pa ka pwostène, mwen pa ka lonje m devan Bondye. Se sa k fè mo Shaka menm se se pwostène swa menm. Se prostène swa menm, sa vle di avèk tout sa m genyen kòm konesans, avèk tout sa m genyen kòm savoir et avoir. Dakò? Avèk tout sa m genyen kòm savoir et avoir. Ok? Donk yo pale de la théorie des trois wars. La théorie des trois wars, je crois que c'est savoir, avoir, pouvoir. Pour rendre hommage et honneur. Se prosterner soi-même pour rendre hommage et honneur. C'est ça l'adoration. Donc, dès que moi je dis m'adorer, c'est prosterner, prosterner, E mda vle ale problem pou mdi ke la prosternasyon Li pa sèlman yon akt fizik, men li yon akt espirityèl osi. M pa konn si w rive konprann sa m vle di w la. La prostènasyon ke otè a ap pale la ki andan ladorasyon, li pa sèlman yon akt fizik, men nan yon dimansyon espirityèl osi. Sa vle di kisa? Sa vle di. c'est pas parce que moi prosterne et me coucher face contre terre qui fait réellement me prosterner devant mon Dieu. Mais au fond de moi, au fond de mon être, moi prosterne. Ça veut dire qui ça Ça veut dire tout le monde est physiquement, visiblement moi debout. Mais au fond de moi, me prosterne. Sa se yn ot dimansyon de la prostènasyon. Se pa paske fizikman m prostène devan Bondye ki fè m prostène tout bon. Men fizikman, vizibleman, m kapab kanpe, tout moun wè m kanpe, men ofon de mwen menm, mwen santi ke mwen prostène. Ok, m te vle atire atansyon nou sou paramèt sa dan le mo prostènasyon, nan prostènasyon an. Donk. M'ap adore, m prosterne m devan Bondye, mwen menm menm, pou m randr omaj e onè, pou m randr omaj e onè, omaj, onè. M panse ke gen, gen anpil bagay nan vi a ki te kab fè nou konprann mo sa yo, omaj. Lè w'ap bay yon moun yon omaj. Lè w ap bay yon moun yon onè, petèt ke lè yon moun mouri, yo di ke yo pral ba l yon dènye omaj. Frè Rubens, Bondye beni w. Donk, yo di yo pral bay moun nan yon dènye omaj. E gen anpil ka dan listwa kote ke yo bay moun omaj, yo bay moun onè. Donk, parapò. Avèk m pa konnen yon viktwa, yon eksplwa ke yon moun fè, yo ba li omaj, yo ba li onè, pa rapò avèk renome ke yon moun genyen, yo ba li omaj, yo ba li onè. Donk, lè w ap adore Bondye, se pwostène, m vle pran sa, repran sa pou l, pou l, pou l, pou l byen enkarne nan lespri chak moun k ap gade nou, chak moun k ap tande nou. Map adore, dè ke mwen di map adore, se rann map rann omaj a Dye. M pwostène mwen menm pou m rann omaj, pou m rann onè a Dye. Yo tap rakonte nou istwa, donk petèt ke mwen menm m pa vrèman twò branche spò e m pat fè de rechèch sou sa. Donk petèt si yon moun kap gade ki enfòme de sa l kapab mye eklere lantèn nou. Men yo eseye fè nou konprann ke te genyen Michael, Michael Jordan, le grand basketteur, yo di nou, yo fè nou konprann lè misye ap mete fen a karyè li, swa l te gen yon diskou, yon bagay konsa ke l ta fè, lè l fin fè l, piblik la pase inè ap aklame l. Piblik la pase yn è. Frè Jonas Bondye beni w, menm si w an reta nou di w byenvini. Piblik la pase yn è ap aklame l. Imajine vou, yon moun, yon piblik pase yn è ap aklame moun nan, pou ba li yon onè, pou ba li yon omaj, pou. Montre l kòman yo te konprann tout sa l te fè nan domèn spòtif la pandan karyè li. E gen de moun pa rapò avèk non ke moun nan gen, gen de kote moun nan ap rantre, yo di ke yo mete tapi wouj. Yo mete tapi wouj pou moun nan. M pran ti egzanp sa yo pou m montre nou ke lòm anpil fwa nou bay onè avèk lòm parèy nou. Donk se pa movè pou ke nou bay onè avèk de moun ki akonpli de choz spektakilè, de choz nou te kapab di ki trè konsiderab. Men mentenan. Si pa egzanp mwen fè tou sa pou yon moun pou montre l jan mwen onore l, kisa m dwe fè pou Bondye mentnan pou m montre Bondye jan m onore l? Kisa m dwe fè pou Bondye pou m ba l omaj? Donk. Yon chèf deta pa egzanp gen de kote l ap rantre donk tout moun oblije kanpe pou yo salye l, tout moun oblije kanpe pou yo salye l, pou yo aklame l. Donk lè n ap adore Bondye, n ap rann omaj, n ap rann onè a Dye. Frè Fedna nou resevwa l a la glwa de Dye. W ap rann omaj, w ap rann onè a Dye. Kòman m ka rann omaj, kòman m ka rann onè a Dye? Donk se de kesyon pou w kòmanse pa poze tèt ou. Si adore Bondye se rann omaj, se pwostène mwen menm menm. Devan Bondye. Donk, m panse ke apati de mo sa yo ke nou kòmanse wè, k ap ede nou konprann le sans de ladorasyon, mwen menm avèk ou, nou dwe pa kòmanse ap poze tèt nou kesyon, Èske m ap adore Bondye? Se de kesyon ke mwen menm avèk ou dwe kòmanse poze tèt nou, Èske m ap adore Bondye? Nou te wè le mo, le mo Segad ki te fè nou panse avèk krent, respè ke nou genyen pou Dye. Nou te wè le mo Abad. Ki fè nou panse avèk travay ke nap fè pou Bondye, sèvis nap fè pou Bondye, e nou te wè le motif, nou te wè le pourquoi de travay ke nap fè pou Bondye yo. E jodi a, nou wè la prostènasyon de swa. La prostènasyon de swa, se sa adorasyon. Se prostène ou menm menm. M panse ke ou menm ki gen chans ap pataje ti moman sa yo avèk nou, m panse nou pap nou pap kontinye a redui adorasyon a yn kesyon de chante. Nou pap kontinye a redui adorasyon a yn kesyon de chante. Donk sèt nou gen pou nou wè kesyon chante a nan adorasyon paske li se yon ekspresyon osi nan adorasyon. Men dè ke ou pale de adorasyon, pa panse avèk le chan, paske le chan nè pa ladorasyon. Si mwen avèk ou nou, nou di ke n ap adore Bondye, nou sèlman kontante nou pou nou chante, nou poko fè anyen. Pèmèt ke m di sa. Si mwen avèk ou nou di ke n ap adore Bondye, nou redui adorasyon a yn kesyon de chante, chante, chante, chante sèlman, Nou sèlman kontante nou se chante se sa ki adorasyon nou poko fè anyen nou poko fè anyen ladorasyon se yn vi se yn vi e adorasyon pa janm fini adorasyon pa janm fini donk lè wal nan tanp lan wal nan legliz lokal pa egzanp ou chante kit la dire 3 zè Les cultes la fin, on a la caillou, donc service la terminé. Le culte a pris fin, mais l'adoration continue. L'adoration est continuelle. L'adoration est permanente. L'adoration, c'est ma relation avec Dieu. L'adoration, c'est mon intimité Paske anpil fwa nou fè sa nan kilt yo, nou di ke nou fin adore kounye a nou pral tande le mesaj de la parole de Dieu. Donk le mesaj de la parole de Dieu fè pati de ladorasyon. Lekòl dominikal fè pati de ladorasyon. Sesi e tèlman vre, wè moun yo di ke lè ou fin chante, paske nou konsidere ke nou fin chante kounye a se nou tap adore. Paske nou nou redwi adorasyon a yn kestyon de chante, donk kounya nou fin chante kounya, epi yo diw ke nou fin adore, nou pral rantre nan pati ki pli enpòtan nan sèvis la. E chak fwa m tande yon moun di sa ou blese kè m. Chak fwa m tande yon moun di sa, kè m senyen, kè m dechire. Nou pral rantre nan pati ki plis enpòtan nan sèvis la. Donk, ki sa k pati ki plis enpòtan lan? Anpil fwa se mesaj la, se sa k pati ki plis enpòtan lan. M ap atire atansyon sou sa, le mesaj, Se pour les hommes humm mesaj se pou se pou moun paske lè wap preche kisa ou fè ou egzòte ou ankouraje ou motive se sa ou fè nan yon mesaj Bondye ka itilize w nan mesaj la pou bay yon pawòl avèk yon moun men Bondye pa resevwa anyen nan mesaj la Donk, m pa konnen si gen moun k ap rive konprann sa m ap di a. Bondye pa resevwa anyen nan mesaj la. Mesaj la se pou lòm ke l ye. E ladorasyon se yon ministè etènèl. Nan syèl la p ap gen preche. Donk, preche enpòtan paske mwen m preche tou. Preche enpòtan. P ap gen pwofetize nan syèl la. Pap gen pale an lang. Pale an lang enpòtan. Mwen m pale an lang tou. Men pap gen bagay sa yo nan syèl la. Ok? Pap gen yo nan syèl la. Gon pakèt bagay ke n ap fè sou tè a, y ap rete sou tè a. Men ladorasyon. l'a demeuré éternellement. Et que, bien que, et, pas parler de, l'adoration directement, mais elle dit, les prophéties y a cessé, langue a cessé, la connaissance disparaîtra. Tout bagay sa yo, jan Apôtre Paul nan 1 Corinthiens 13 la, l'ap di ap disparèt. Donk y'ap fini, y'ap disparèt. Men adorasyon ap demeure. Donk lè a deja fini. Adorasyon ap demeure. Donk, chak moun k'ap tande nou mezanmi, mwen egzòte nou. pou nou pa kontinye itilize langaj sa a. Sèt kesyon nou pral pase nan pati ki plis enpòtant nan sèvis la, sa n se fè pa, sa n egziste pa. Donk si gon pati ki pa enpòtan, poukisa nou fè l? Bon l pa enpòtan, pa fè l. Pa gen yon pati ki pi enpòtan nan sèvis la. Tout sèvis la se adorasyon. Tout lavi kretyen an se adorasyon ke l ye. Donk, se yon abi de langaj, se yon abi de langaj ke l ye, ok. Cette question de Nou fin adore, kounye a nou pral fè ofrand, jan frè Louben di li, nou fin adore, nou pral fè sesi, nou pral fè sela ba, ofrand ke map bay la nan adorasyon an, dayè ma vi se pli gran ofrand. L'adorasyon menm se yn ofrand a Dye. Nou gen pou nou wè sa. Nou gen pou nou wè l'adorasyon se yn ofrand a Dye. Ok? Donk se lè pou nou pran konje de ou. Byen ke nou santi nou ta pale toujou. Men se lè pou nou pran konje de ou, nou remèsye chak moun ki te prezan ansanm avèk nou, ki ta pataje ti moman sa ansanm avèk nou. Ke Bondye kapab beni nou, ke gras Bondye kapab anvlope nou e ke le Sentespri kontinye ansenye nou pou ke zye nou louvri tout bon vre sou sa ki adorasyon E pou nou rantre dan ladorasyon veritab ke le Senyè li menm li ap tann de nou. Mwen te kontan pou m te avèk nou. Mèsi paske w te la. Ke Bondye kapab kontinye beni w. Sa m ap ankouraje w fè, se menm si live la fini, pran yon ti tan, pataje lyen an. Yon moun gen dwa pa t la avèk nou nan live la. Men erezman Facebook bay aksè pou ke live la li rete disponib, pou ke menm si kèlkeswa tan k te pase a, moun nan gen privilèj pou l kapab kontinye gade l. Donk, Bondye beni nou. Mwen renmen nou anpil nan Senyè a. Donk, randevou sa a se yon randevou pèmanan ke l ye, tou lè dimanch, twa zè trant, katrè, Donk, depandamman de zòn ke ou ye a, detèmine ki lè li ye pou ou, pou ke ou kapab toujou la ansanm avèk nou. Tankou Chili, Brezil, nou gen dwa pa gen menm lè avèk Ayiti, Lafrans ke nou konnen ki pa gen menm lè avèk Ayiti. Donk, depandamman de zòn ke ou ye a, detèmine nan ki lè ke li ye pou ou. Pou nou menm Ayiti, se 3 zè 30 pou 4 è, donk n ap toujou la pou nou pataje ansanm sur l'adoration e la louanj. Dispoze kè w pou nou kapab priye le Senyè ansanm. Senyè nou di w mèsi pou moman sa ke nou pase. Mèsi pou chak moun ki te pataje ti moman sa ansanm avèk nou. Nan mande ke gras ou kapab repoze de manyè abondant sou lavi nou chè Senyè. E louvri zye nou pou nou kapab konprann pawòl ou davantaj. Pou nou kapab rantre nan reyalite sa a ki se adorasyon. Mèsi, beni semèn nan pou nou e pèmèt ke nou mennen yon vi d'adorasyon. Se priyè nou devan ou, o non de Jezi Kri de Nazarèt. Amen. Donk mèsi bokou a nou tout. Pa bliye ke mwen toujou envite nou a poze de kestyon. Ou kab poze kestyon yo dirèkteman sou paj la. Ou kap poze yo an kòmantè anba live la. Konsa tou, ou kapab poze nou kesyon yo swa pa WhatsApp, swa dirèkteman, yon fason ki bokou plis senp e rapid pou ou. Men mwen ankouraje ou poze de kesyon, si gen de bagay ki parèt flou pou ou, li enpòtan pou poze kesyon paske live la li fèt pou nou tout pou nou kapap grandi ansamble an la glor de Diyo Que bon Dieu bénisse. À ah, dimanche si Dieu veut. Même l'heure là, toujours sous même page Facebook ça. L'heure là, c'est 3 h 34 Et page Facebook là, c'est Bertin d'Orville-Mort, adorateur du roi des rois. Bon Dieu bénisse et continuez à partager live là. À ah, dimanche si Dieu veut. Bye bye.